kit fi ou gason, entegre pnh lan, premye bagay ou dwe fòk ou se ayisyen natif natal. Fòk ou de nasyonalite ayisyen. Fòk ou pa yon moun ki janm kondane yon fwa nan vi w. E nou konnen l, fòk ou al lekòl. Otrefwa se te nivo e, reyisi egzamen nevyèm lan, admi an twazyèm. E ou fin enskri, ou bay tout pyès, tankou sètifika de sante, bòn vi e mès. Kanè eskolè, kopi admisyon sou Excel achiv, foto, tout sa. Apre ou pral pase tès entèlektyèl la. Tou swit apre tès entèlektyèl la, ou pral fè tès fizik. Fizik nou gen kouri, dip, sitòp, tout sa yo ladann. Nan menm espas sa ou pral jwenn entèvyou. Apre tès fizik la, ou pral fè entèvyou. E tou swit apre entèvyou an, ou gen pou antame. etap medikal la. Men nan Divalye se kòm si pou medikal la, se kòm si yon jeneralis ou te ale. Donk yon pakèt egzam. Men yon nan bagay ki, jan nan ap di, jan nou konnen nan ki fè anpil pale pou entegre lapolis nan etap medikal la, se ouvè le kò a. E otre fwa sou pwomosyon pa m se m enskri apre depi 2005, 14 novanm 2005, e m fèmen an 2008, 31 desanm 2008, nou gradye 18 out 2009, 21 nyèm pwomosyon an. Men, ouvè lekò a espesyalman ke jodi an la a ka fè plis pale de li, se pa kounya l ap fè men, vag lan li pa t konsa. Jan ke jodi a w ap tande donk sou 500 jèn egzanp, Wavle nenpòt 400 tonbe e nan kesyon ouvè le kò a. Men a lepòk yo te konn fèl tou pou nou tout. Wap wè menm pou dan nèg te konn pè pou pye plat. Pay pye plat la ou gon lò gon wòs anndan pou lò kanpe lò kanpe. Donk pou asizan ki pou ki bay fant lan. Depi ou pa genyenl nèg konn cho pou li pou dan tou sa. E ouvè le kò a li fè gen ouvè le kò 1 2. Se yon premye etap. Gason ou fi an, yo fè l nan pati devan ou, kote ke gason an l ap kale peni li, epi y ap fè l peze, li ap leve e bogen li. Ou gen dezyèm etap lan, se lè ke w ap griyen e dèyè w ap griyen fès ou bay e moun nan. Donk gon fason yo fè l, gen apre w fin fè l epi yo di w touse. Pandan ou fè w panse, ou veye epi ou touse. Donk vi ke ou menm pa yon spesyalis nan sante, nou pa konn kisa moun ap chèche. Direkteman. Menm jan yon moun ki fè emoyid tou a lepòk li t ap difisil. Yon moun ki fè emoyid li t ap difisil pandan w nan etap ouvè lekò a, ou kapab tonbe. Menm jan n te di n pou pye plat la. Men sèten tan n pa konn sa k pase paske nan peryòd mwen menm m t ap fè. medikal lan, pa t gen yon vag jèn ki te tonbe konsa pou ouvè lekòl. E jodi a nou pa ka konprann. Kisa sa ta vle di pou jounen jodi a, kantite sa ta tonbe? Eben, kòm se pa menm sosyete, imajine ou de, mwen te kòmanse etap medikal mwen, e medikal an 2007, an 2007. 2008, 2008, nou fini nan fen 2008, epi nou ta pral fèmen 31 desanm 2008. Donk, jodi a, nou te di majorite jèn yo, e menm jan Bob se ta ap di l la, nou se konsa nou tout nou fè. Se yon kesyon de pla konplè. Anpil jèn kounye a yo fonksyone, e la pou sa. Menm pou pèsing nan zòrèy, e epòk pa m nan, donk, nèg te konn jwenn chalè. Lè yon nèg ou pèse zòrèy mwen, pèse se apre lapolis. Donk, tatouwaj, epòk e 2007, 2008. nan medikal nèg ap pran chalè pou tatouaj men kounya e li diferan mwen wè nèg yo plis aksantye sou ouvè le kò a donk yo di an te toujou di yon jèn ou kapab toujou gen rèv pou vin nan lapolis nan e gon bagay yon ansyen enstriktè anndan yon ansyen enstriktè anndan akademi toujou di w vos actes vous suivent donk lè yon jèn ou di jodi a ou bezwen lapolis lapolis pa fèt pou tout moun tout ou ka yon gwo entèlektyèl ou paka polisye konsa tou gen gon nèg gen dwa wè gon nèg Se nan e twazyèm segond reto l rive epi wè l antre nan lapolis. Donk li pase tout etap yo, fizik, medikal, e gon lòt entèse kwen se psikoloji an tou. Sa epòk pa m nan ou te konn jwenn anpil jèn tonbe pou psikoloji. Men m panse nan peryòd sa, olye jèn yo ta tonbe, si jèn yo ta ap panse vre, olye se ouvè lekòl je tou, m te prefere pito se te psikoloji. Pou ki sa? E pa rapò a jan peyi a ye la a, jèn yo ap panse anpil, y ap domine. Donk m panse yo te ka pi vit tonbe nan psikoloji. Men ouvè lekò an. Lè ke jèn nan ou fè sèks nan anal lan nan dèyè ou, jan ke n konnen l lan, pa bliye m te di n yon nèg gen dwa tonbe pou kesyon emorid li pou genyen l, men lè se nan dèyè w ou fè l ni nan devan an nan dèyè w, donk la l pa bon pou ou. Ou konnen w te gen rèv pou w al nan lapolis e mesye yo pa jwe a sa. Donk m vin panse yon bagay lè yo pa vle pran majorite jèn ki fonksyone nan dèyè yo nan enstitisyon, pa bliye nan nivo enstitisyon, nan sou enstitisyon y ap bat pou yo retire move grenn yo. Donk si kounya la yon seri de moun se doub sèks yo genyen, donk ou antre yo nan enstitisyon an, donk se le pire. Donk mwen panse se nan sans sa a mesye yo plizoumwen aksantye sou kesyon e ouvè le bò de an ki se ouvè pou wè si monn nan pa fonksyone nan dèyè li. Bon, jisteman jan w di l la, ou pote anpil enfòmasyon pou popilasyon an. Men kounye a ann gade itilite l. Genyen yon etap konsa pou pase anndan enstitisyon sila. Men kounye a, etap sila, kisa yap chèche lakay moun? Ebyen mwen diw li wi, lè ke yo fè w griyen deyò lan, e menm lè w peze pen ou lan wap fèl ou konn fè w touse, epòk pam nan, lè w griy, donk son bagay yap chèche, egzanp mwen egzanp pou devan pou vini pou yè si w pa gen emoyid, enfeksyon kèlk, e enfeksyon, enfeksyon e urinè kèlkonk, e e e nan pen ou pa gen enfeksyon nan dèyè a lè yo fè w griyen. E dèyè ou fòte sou paske ou konnen eske ou pa yon moun ki abitye fè sèks nan dèyè ou. Donk yo man on tip de moun konsa yo pap vle pran ou nan enstitisyon an. Yo di si on moun ou nan masisi, ou nan bagay sa ou pap ka nan antre la. On moun ou nan masisi, jan ou di l lan, e ou nan medam yo madivin nou di l an bon kreyòl. Donk men konsa tou gen moun nou wè jwenn chans. Donk gen fanm ki madivin li pa fonksyone nan dèyè l. Ou konprann mwen? Men wap jwenn gen gason konsa tou gen fanm ki pa madivin jan ke nou di l lan. E don m di l tèm nan jan l ye an. Gen fanm nan ki pa madivin epi li renmen fè sèks nan dèyèl epi pi devan ou pral wè moun sa gon bagay ki pral pousel e donk selon nivo entèlektyèl li epi nou wè se lapolis pa bliye lapolis se yon enstitisyon ki ouvè pòt pou majorite pou jèn yo plis donk pa gen travay nan peyi an pa bliye yon nèg depi yon nèg fè segond e reto filo menm lè kounya nou ta swete pa rapò avèk edikasyon jan li la mwen m tap dekonseye e mesye yo ke se yon nèg sot nan nevyèm pou entegre lapolis la donk nivo detid lan se filo. Mwen se sa m tap konseye. Pou sa a map gade. Apa konsèy sa w bay la, ou ta vle fè kwè ke se nan nivo yo te aprann moun yo ki pèmèt ke nou gen yon sèten polisye ki avèk ki santi. Sa li konte, gen yon matirite entèlektyèl polisye a pa konn. Pase poukisa? Anpil polisye ki ap fè yon seri de deriv. Kounya, polisye pa renmen ekri. Malgre anndan sant, Donk, lè w ap pran fòmasyon an, gen yon bagay ki rele ekri de sèvis yo fè pou yo aprann ou ekri rapò. Polisye an pè ekri. Ou wè, polisye a li pè. Ki pou sa polisye pè gen? Donk, panse yo fè ekri de sèvis pou ou. Donk, se pou sa n ap di, lè ke ou pran moun nan nan nivo e filo, reto, filo, bon, pou m pa twò egzajere, m ka mete l nan nivo reto, moun k al nan egzamen reto ou filo a, ou kapab pran l. Men kesyon nevyèm, admi an twazyèm nan, sa k apre, ou wè gen jèn, gen nèg ki antre nan lapolis nan twazyèm, men l kontinye lekòl. Gen moun se te nan segonn yo ye epi yo kontinye, yo fè vide yo nan inivèsite. Donk, jodi a li enpòtan pou nou pran de moun, de jèn ki fòme, pa rapò avèk fòm edikasyon kounye a m ap gade la, paske jèn yo pè ekri. Donk, Gwenegè Belson pa t yon polisye ki te janm pè ekri, e youn nan konsèy tou pou ou menm yon jèn k ap entegre enstitisyon an, donk se youn nan kou pou swiv avèk tout nanm ou sa k rele ekri de sèvis lan. Paske se li menm lè ou gen yon deriv, lè ou gen yon ka, yo ba w yon demand, yon demand d'eksplikasyon, yon rapò kèlkonk pou w ekri, li pa egzijib si yo ba w demand d'eksplikasyon pou w ekri l an franse. Pa bliye nou gen de lang ki se franse. Kreyòl. Donk yo pa janm di w se ekri m an franse oubyen an kreyòl. Donk fòk polisye an, lè w vin polisye jodi an, ou gen kapasite, ou kapab, lè w gen yon bagay w ap di, se yon rapò, ou kapab ekri li an kreyòl. Donk, pwoblèm moun k ap fè sèks nan anal la, donk sa, mwen, m pa kont li, paske enstitisyon an, li deja sal nan tout sans, e lè ke w ap pran de moun, nou ta di masisi oubyen, gen masisi ki pa deklare. Donk gen masisi ki deklare, nèg ki deklare ou gen trè lè tou kanpel, men gen nèg la ki pa deklare, se nan tès la nèg la va fin enskri, li pase konkou entèlektyèl, li pase fizik la, li pase entèvyou, epi l kòmanse etap medikal la, epi sevè l pa janm di, pa p janm di w li masisi, epi se lè w rive nan ouvè lekò a, ou pral wè se yon nèg ki abitye fonksyone nan dèyè, konsa ti nèg la, nèg la gen dwa pa t masisi, epi gon bagay kesyon pwoblèm lavi pou si yon moun ofri l epi l aksepte fè 50 ane, men l pa t panse si demen. Lap bezwen lapolis se pa san rezon jan Leon Fenel, enstriktè Leon Fenel renmen di l lan, Vo zak vou swiv. Si jodi a ou gen yon objektif mwen se pou sa nenpòt moman m ka vin nan entegre nan lapolis. Donk gon jan pou m konpòte m, gon jan pou kò m ye. Tès sa li obligatwa? Wi, ou jwenn li m di w. Se kòm si se kòm si se yon jeneralis ou tal ou tal. Ou fè pou pou kè tout bagay nèt. Donk se yon egzamen se tès konplè egzamen konplè ou fè nan medikal la. Nan menm etap sa a sou kesyon kè ou tou. Sou soulve la, gen anpil jèn tou ki plenyen de sa. Gen jèn ki tonbe pou kè. Yo pa fè kè, alòske lè y al pase tès medikal pou kè, swadizan yo konn kòmsi di aparèy la li menm revele ke yo fè kè. E sa w di an e pa premye fwa n tande l. An 2008, pandan gwoup. e aspiran e pam yo donk nou te ladann pae pa bliye gwo nèg depi 2005 se nan menm pwomosyon m te konpoze a 2005 dizuityèm soti diznevyèm ventyèm epi ki bay venteyinyèm avèk yon e rès e e e gwoup e de moun e ladann li se kesyon esap yo pandan m ap di sa se te pou kè a wè gwo gwoup de jèn pou kè pandan yo fè egzamen kè a. Ok pou kas paske lè la yal yo di yo li pa bon yo gon pwoblèm nan kè kèl kont poutan yal fèl yon lòt kote lè yo vini li pa ganyen donk eske se movèz fwa e doktè a pa bliye tout chaj sa yo se sou kont leta liye ou pa ganyen pou depanse pèp la pou yon seri de egzamen yap pou wal wal fè se deyò se kòb ou kap depanse se leta ki pran responsablite tout sa men moun nan gen dwa l pa renmen fòm figi w fòm tèt ou l chwazi di w bon bagay menm jan m gon zanmi ki rele Berchori ki te nan nan pak wan avè m bon pou w wè pou yon senp bagay nan e psikoloji nèg la tonbe. Lè misye mete diw a entèntè dil fou, nèg la pa fou epi li tonbe nan yon lòt pa renmen fòm tèt ou gen nèg ki fè sa de movèz fwa tou lè nan yon lwa ou li di monchè ou sot tèl kote ou byen menm jan gen de jèn kafou fèy ki vin kotem ki di kèt Abel son fòk ou edem nèg lan di ke nèg la al konpoze an al nan nan e posesis lan la e medikal lan epi bon lan li te konze ki bòl soti paskel sot kafou fèy nèg la jetel. Sa mwen jwenn, gen nèg kap di m paka fè anyen vike mwen remèt demisyon m pa nan lapolis ankò donk nou lòt batay men sa nap di wo kòmandman oubyen moun ki responsab rekritman lapolis fòk yo ak sanksyon yo sou sa paka paske nèg la soti bèlè se pa tout nèg kap viv bèlè ki nan bandi ki nan bahay sal se pa tout moun kap viv site solèy gran ravin vilay dedye oubyen kafou fèy e zòn baz Bilat ki bandi donk fòk mesye yo yo aksepte sa paske si jèn nan soti kafou fè wèl soti belè donk ou nèk di se belè l soti l paka polisye non se matisan l soti l paka polisye non donk depi pase tout etap yo nou pa bezwen fèl mechanste pou nèg la pa malad nan kè ou di l malad nan kè pou pa jwenn anyen li pa konn fè sèks nan dèyè li pou konn rete ou di l gen pwoblèm nan dèyè donk gen nèg pou movèz fwa yo fè sa. Yon konsèy pou tout jèn ki ta anvi antre nan fòmasyon. Bon, tout jèn ki anvi antre nan pnh la, m ap di w, ou dwe gen yon konpòteman ki nòb. Donk nan zòn ou dwe son jèn ki respektye, ki egzanplè. Fòk ou al lekòl, fòk ou sou lekòl. E sante ou tou fòk ou pa jwe a sa. Pa bliye sèdeyetan, anpil nan jèn yo, yo lage nan bwè kleren, nan fimen e ki p ap bon pou eta sante ou. Pi devan, nèg la ka tonbe. Donk yon jèn ou renmen lapolis e pa bliye se sèl enstitisyon ki kite pòt li grand ouvert donk pou li resevwa jèn pou ba yo anplwa donk jodi a ou bezwen la polis nan 5 10 ans mwen la polis se te toujou rèv mwen paske depi 95 donk se te toujou anbisyon pou m pou m antre nan la polis ou lame donk on nèg ou gen rèv la ou gen paske gen moun se pa renmen yo la polis non se jis pa gen travay yal nan la polis men Gonèg Ravelson Pierre te nan la polis paske l te renmen la polis li te vle vin sèvi peyi l e jiska mentnan Gonèg Ravelson ap kontinye sèvi peyi l Andeyò de lapolis, yon jèn ou vle al nan lapolis, konpòte yon jan, al lekòl, jere sante ou pou vin sèvi peyi ou. Trè byen. Trè byen. Premyèman m vle salye peyi Ayiti. Bonjou tout moun. M felisite anou avèk fèt drapo. M salye bòkse. M salye geryè. P-r-r. Ok, m salye tout ekip radyo. Ou toujou pran ti jounal ou? Ou swiv jounal la detanzantan e bat pou mikwo a pou w pale ladan l? M wè w prese konn non tout moun. Ou Ayiti lontan? Wi, sa fè lontan. Sa fè douzan mwen ki mwen la depi tranbleman de tè 2010. Ou gen douzan? Douzan. An Ayiti? Wi. Ok, wap travay an Ayiti? Wi, m te travay an Ayiti kòm volontè pou ede Ayiti lè nou gen dezas. Ok, ok, nan ki domèn? Nan domèn dezas. Lè Ayiti te gen tranbleman de tè, m te vini avèk ekip sikouris. Ok. E apre sa, nou te fè yon akènesyon entènasyonal pou bay èd pou Ayiti. Ou renmen peyi a epi ou tou rete? Ok wi m renmen ayiti m renmen kilti ayisyen epi m pap rete la pou toujou men jiskaske moman prezan m toujou la. M toujou la ok ya ya. Men ki pwoblèm lan koulye a pwoblèm lan kisa l ye. Ou vle tounen ikrèn ba yo pa bon dèyè a non. Humm ok ou mande m ki pwoblèm mwen kisa m ye ok. Avan sa, m ta jis bay nou plis enfamasyon konsènan aktivite mwen an Ayiti. Jan m di nou, m travay la depi 2010 epi m te fè plizyè pwojè imanitè pou ede Ayiti. M te la nan siklon Sandy 2012, m te la nan epidemi chikungunya 2014. M fè li a nan sik lan Matye 2016. Ok. Chak fwa lè Ayiti te gen dezas, katastwòf, bezwen, m te la pou ede nou. Ok. Paske sa te. M te santi. M te sansib pou sa. Bon, jounal la pral fini. Donk, ou pase la pou ou gen yon sansibilizasyon, gen yon mesaj oubyen. Mwen menm m gen yon pwoblèm. Nou tout konnen ke Ayiti, peyi Ikrèn. Kounye a gen lagè avèk Larisi, epi Larisi bonbade Ikrèn. Epi menm katastwòf sa k te frape Ayiti lontan kounye a frape lakay mwen. Epi pandan m travay ann Ayiti, m te gen yon pwoblèm, m te pèdi paspò. E m pa t ka kite Ayiti. Men kounye a. Akòz sitiyasyon nan peyi Ikrèn, Kanada ouvri pòt pou Ikrenyen epi yo pran mwen, yo bay mwen viza pou m ale Kanada e yo bay mwen pyès ki ka pèmèt mwen vwayaje vini pran rezidans tanperè Kanada pou m ka travay, pou m ka ede fanmi mwen yo sòti nan sitiyasyon peyi Ikrèn. Donk se se kafou wap viv? Kafou? Kafou. Kafou Senchal. Ou konn Jako? Ou konn Domon? Ou pa konn mesye? Non. Ou pa konnen? Yeah. Nèg sa yo mèt kafou yo wi. E mèt kafou a. Depi ou di kafou ou wè nèg sa yo. Se plezi pou mwen paske Yeah. m kwaze avè w Ah oui. transmisyon m pou pou. Se sa se sa. Donk yon moun ki ta vle ede w, kijan yo ka fè sa? Ou gen yon nimewo? ke yo ka rele w? Wi. Ki èd mwen bezwen? Mwen bezwen peye ticket Canada. Ok. Li koute 400 dola ameriken, 350, 400 livarye. Ok. Li pa fè semèn. Epi mwen gen tout dokiman ki ka pwouve tout sa mwen gentan pataje avèk nou. Ok. Non nou wè yo deja. Nou wè tout dokiman yo. Wi. M te kapab ale jedi la. M kapab ale mèkredi semèn pwochèn. E chak chak mèkredi gen Ok ok Konbyen kòb ki bloke w la? Kantite kòb mwen bezwen se 400 dola ameriken. Oh 400 dola ameriken? Wi. Petèt ke depi ou jwenn li la, w ap travèse, paske pa gen aktivite isit, tout bagay ou bloke, e ou pa ka al Ikrèn. Donk kòm. Mwen anvi ale Ikrèn paske m konnen fanmi m yo nan difikilte, m bezwen ede yo. Ok. Donk yon 400 dola ameriken, e donk w ap lage? W ap prale? Donk lè w va travèse, w a salye frè Ikrenyen, Ikrenyèn nou pou nou ki nan sitiyasyon vrèman difisil. Wi, kounye a li vrèman cho. M santi vil ki toupre fwontyè Larisi yo bonbade vil mwen depi premyè jou de gè. Ok, dakò. Ok. Jan Prezidan Jovenel Moïse te a, li te miyò pa rapò avèk jodi a. Yo te krabinen li, yo te fè tout bagay ki mal avèk Prezidan Jovenel pou yo te ka al reviv, pou yo te ka al vi byen, men se malerezman, pa bliye, zèv ou gen pou l pousuiv ou jiska katriyèm jenerasyon w. M pa di l pou Ayiti, m di l pou sa k fè l yo. Men pandan ke m ap di w sa, nou menm nou soufri plis ke Jovenel te la. Prefere l te la pase pou yo te ba l yon mò trajik ki vin mete plis malediksyon nan peyi nou an, ki pèmèt aktyèlman la pa gen anyen k ka soti la rive la. Depi 1 an ke prezidan Jovenel mouri, peyi a se mal ke l vin pi mal. Si yo te mete men avèk li, yo te chita jan m t ap pale talè a la, yo te anbrase l, yo te ede l. Li te gen anpil erè lakay li, se vre, men avèk erè a, se pa t lanmò sa a l te merite. E lanmò a k vin pase pran l lan, sa n ap viv la la e pa t bagay nou te dwe janm viv nan vi nou. E pa menm nan rèv. Tankou kisa n ap viv? Tankou kisa n ap viv? Ensekirite a se li menm ki nimewo 1 pou Ayiti. Gadon bèl pwogram ke nap fè la, nou gen moun nan tout 10 depatman ki pou ta vin ladanl, se malere yo pa ka travèse soti L'Artibonite pou yo vin jwenn nou la. Sa vle di mwen menm son fanm politik m ta va nan tout 10 depatman peyim nan, mwen menm sèlman m te ka plen la sèlman ki kote m pral pase avèk yo pou yo rive la. Sa se premye bagay ki fini nou. Dezyèmman li mete grangou jèn fi jèn gason ap fè pitit la la de 13, 14, 15 jiska 17 an yo. Ki sak fè sa? Se mizè wi, se mizè, ensekirite a son ensekirite sosyal, devlopman ekonomik. Menm sou le plan kretyente, li ladan legliz pa ka reyini. Sa vle di lè nou di ke ensekirite a, se pa sèlman ensekirite kote zam, kote jèn gason, jèn fi ap tiye moun a zam. Se pa ensekirite sa sèlman ki genyen. Se ensekirite a se sou tout fòm, sou le plan sosyal, sou le plan devlopman, sou le plan politik, menm sou le plan kiltirèl ou vir de ensekirite a. Sa vle di son ensekirite total ki vini pou fini avèk nou. Men Dye mèsi nou gen Bondye. Mwen m se yon fanm kap priye Bondye, m konnen yon jou kanmenm peyi m nan gen pou l delivre mwen menm pou m Avan m mouri, avan m ti granmoun sou baton, m paka pale avèk jounalis yo ankò, mwen m gen pou m rele viv Ayiti tout bon. E patikilèman yon gran mesaj avèk tout militan politik e sektè demokratik yo menm ki konn ap anonse manifestasyon nan gran jou sa yo. Jodi a la, Prezidan Jovenel Moïse li menm li deja gen 10 mwa depi li asasine lakay li. Ou gen yon mesaj pou moun sa yo? Ebyen mesaj ke m gen pou yo, se lave men siye atè y ap fè, se pran jèn ti gason fè yo kite fanmi yo. fè yo kite pitit yo, fè yo kite fakilte yo pou yal mouri nan lari epi yo menm yap mache pran lajan nan men blan ke yo di yo pa vle wè a an kachèt, epi pou yo voye timoun yo al mouri sou pil fatra nan lari nan sa ki rele manifestasyon. Si se te yon manifestasyon ki tap fèt vre pou devlopman peyi m nan, premye moun ki tap ladan l e tap mwen menm. Men malerezman lè yo di manifestasyon, se timoun paran yo pa ka peye lekòl yo, yo pran yo ba yo yon 5000 goud pou yal ponpe nan lari epi yo fizye yo sou pil fatra epi yo menm pou yal ba yo kondoleyans nan televizyon. Kòman sitiyasyon lavi a ye pou moun twazyèm seksyon nan Kanperen? Bon mwen menm m pa moun Kanperen, se fanm Jeremi m ye. M sòti Pòtoprens. Men sa m ka di, m p ap di l pou Kanperen, m p ap di l pou Pòtoprens, m p ap di l pou Jeremi, m ap di sitiyasyon an se yon sitiyasyon total ki gravman grav. Aktyèlman la w ap peye yon galon lwil twasan dola. W ap peye yon ti dwoum diri vennsenk dola. Petèt ou ka poko gen pitit, men mwen menm antanke fanm ki gen pitit, ki gen pitit pitit, mwen menm m ka pale de tout fanm peyi Dayiti, m ka di mizè se pirman, m te di w talè a, ensekirite a se yon ensekirite sou tout fòm ki mete peyi nou an an degradasyon ki pèmèt manman pitit pa ka voye pitit lekòl, men lekòl fèmen la, gen timoun ki poko al lekòl wi. E fich la la pa gen, ou pa fouti di m, menm 20 pousan timoun la p ap ka pran fich, paran yo p ap ka pran fich pou yo, sa w di m? Non se koman? Andre Viviane Pierre Louis. Reprezantan Renafanm ki se rezo nasyonal fanm sendike e nou son sendikalist. Pè de la patri a, ki sa ki te pase avèk li apre endepandans lan? Donk 1803, 1804 e an 1806 yo pral asasine l. Donk se paske sa ki sou drapo a pat janm aplike vre, linyon fè lafòs. E le jou ou nou ta fè inyon sa antre ayisyen, etan kòm frè avèk sè. Ap gen mèvèy ki fèt dan le mond. Donk sa li dwe aplike. E otan ke nou pa aplike linyon fè la fòs la, se lave men siye atè. Lave men siye atè. Donk nou fyè de drapo nou. Mwen m fyè de drapo m. M fyè de drapo m. Si m ap pase maten m wè drapo a ap monte a 8 è, e kelke swa kote li a m ap kanpe. Paske lè m te pi piti e konsa l te ye. Ou pa t ka travèse yon pòs pandan ke y ap monte drapo pou pa t kanpe. Donk piske jodi a vin genyen dekalaj total, donk yo vin pa respekte drapo a, men m fyè de drapo a malgre zansèt nou yo, si n ap sonje Desalin kòman yo detui l, kòman yo tiye l aprè li fin fè tout goumen sa a pou drapo a. Donk jodi a se pa le moman pou nou divize men se yon moman pou nou mete tèt ansanm e montre lemond antye kisa nou ka fè etan kòm Ayisyen. Mwen panse tèt ansanm sa posib apre asasina prezidan Jovenel Moïse. O wi, li posib, li posib, li toujou posib. Paske se yon ti gwoup ki asasine l. E jodi a, moun yo te mete deyò k pa t vle wè l la, yo kòmanse fini pa konprann ke li t ap goumen pou yo menm. Wi, li posib. Li gen dwa pa fèt jodi a, li ka pa fèt demen, men li posib. Ayiti gen pou l chanje kanmenm. E sesi di, si l pa t ap chanje, nou pa t ap la a. E sa k fè nou la a, ni mwen menm, ni ou menm. E sa k fè nou kwè nan demen sa a. Va gen yon demen miyò. Men san tèt ansanm sa a, san linyon fè lafòs sa a pou nou mete tèt ansanm, pa gen anyen k ap fèt. Men nou kwè li ap fèt. L ap fèt. E fò l fèt. W ap chèche yon medya ki fyab e ki ka distrè w? Fè donk le chwa de Actualités Locales TV. Anben nou apè fèt drapo a kisa nou satisfè sa fèm plèzi sa fèm plèzi avèk fèt drapo a mwen trè kontan paske li vin e yon chanjman li vin ban nou an ayiti e aprè kisa m te kapab di men sak plis pa fè nou plèzi ankò. Se pou gouvènman an, twazyèm seksyon nan Kanperen, ki kote prentan. Nenpòt sa k ap pase a, li pa janm rive nan zòn nou an ditou pou nou patisipe anyen. Mwen ta renmen kay nou kraze, se ti vye kay prela senpleman nou genyen. Nou pa gen èd, nou pa gen anyen. Yo te mèt ap bay kay tout kote, nou menm yo pa janm pase yon kote ditou. pou yo ban nou ti kay. La se nan twazyèm seksyon? Wi, twazyèm seksyon. Menm manje nou pa ka manje. N ap soufri anpil. M sèl sa mwen ta renmen pou nou te kapab erde peyizan. Men nou wè tè yo la, nou tou ou di nou pa ka manje la, nou pa travay tè ankò? Non, en en tankou tè yo gen dwa la, men jan tè a te konn bay rekòt la, goudou goudou pase, li lage l atè. Sa vle di nou pa, nou pa, nou pa pou, nou, nou pa. Nou pa pwodui jan nou te konn pwodui ankò depi apre tranbleman de tè. Non, nou pa pwodui jan nou te konn pwodui an. Nan twazyèm seksyon, ki sa nou konn pwodui? Tankou ki sa nou konn pwodui nan twazyèm seksyon? Nan twazyèm seksyon an, nou konn pwodui pwawo, yanm, mayi, pwa nwa, patat. Etc era Nou konn pwodwi. Men depi apre tronbleman de tè nou pa janm nou pa pwodwi sa ankò oubyen? Non non paske tan tan ale avè nou menm si ke nou ta fèl se vre nou plantel men dlo lave tout tè nou pa kapab fèl ankò. Anben adrese w a otorite nou petèt otorite yo a vin pote nou sekou nan twazyèm seksyon kanperen. E byen se sa mwen ta renmen. Mwen ta renmen pou nou te kapab ede nou nan twazyèm seksyon an, nan zòn ki rele Prentan. Dako, ki jan, ki jan de èd n ap atann la? Enben, èd nou ta renmen. Nou pa gen kay pou nou rete. Nou pa gen manje. Nou bezwen lajan pou nou ta sèvi, nou pa jwenn. Mwen menm kòm ti machann, Depi aprè goudougoudou a m chita yon kote, m pa jwenn lajan pou m sèvi. M pa jwenn kòb. Kòman lavi a, Msisou? Ti mamit diri a, n achte l 80 dola. Ti po lwil la, n ap peye l 200 goud. Konbe glòs ti po a gen ladan l?